Medam mesye yon gwo bonswa a nou tout ki gentan konekte Radyo Metro Star 103.7 a lè de lemisyon Anbasad Kiltirèl ki toujou pase de 5 è 5 pou 5 è 55 prezante anime egalman pa Vandredi Vandredi nou konnen ke fanatik yo ta mande pou nou te kapab retounen ansanm avèk emisyon sa ki se Pa gen sekrè atis ok Pa gen sekrè atis nou konnen ke se youn nan emisyon youn nan cho ki pi cho atravè mond lan paske jodi a la nou retounen ansanm avèl sè si ke ansanm avèk youn nan atis lakay nou ki fè anpil it ebyen se Kensylove paske moun nap gade anfas mwen an, moun kap swiv mwen apati de Facebook la la. Ebyen ou menm ki pa konn Kency Love ou ka moute sou Facebook la la ou mèt ale sou e tape Louilly Kency m panse ke wap jwenn mwen e mwen an dirèk la e m panse ke e se yon bagay konsa li ye m panse ke nap esere jere tout sa ke nou dwe jere la ansanm avèk Kency Love ki pral eseye fon ti je sa pou mwen atis la m panse ke E ou konnen ke li gen yon ti e yo banm yon ti ba yon ti pri la tout anba. Ok, m panse ke jodi a la Kentilove nan kay la, Kentilove la nou pral pale anpil bagay. Pa bliye ke pa gen sekrè atis, pa gen sekrè atis nou konnen ke se yon nan cho. Depi depi ke w vin la se atis ou ye. M panse ke show sa se pa yon show ki bay ti Carole ki pral regle la. M panse ke se yon show tout afè pwofesyonèl egalman. M panse sa nou gen anpil bagay nou pral pase la. E tout moun ki sou entènèt la la, tout moun sou e Facebook yo, ebyen m panse ke jodi a la pral gen anpil anpil anpil anpil. Plezi nan Kay la pa gen manti nan sa. Antretan fòk nou kapab salye direktè a ki ban nou ki kreye lè sa jisteman pou n kapab pwomouvwa atis loko yo, atis nasyonal yo, egalman lè atis Internal sou nal m panse ke se vreman enpotan pou ke nou kapab voye yon gwo big up ansanm avek direktè sa e egalman popilasyon kap viv nan vil sa ki aseptem kom yon nan best animatè e m panse ke anpil lanmou pou nou menm anpil respè pou nou menm jodia la pa gen sekrè atis demare deja ou kapab relem sou nimewo radyo a se 40 ok e pa relem sou telefon mwen an nimewo radyo a se 40 82 91 10 mpanse e pa ble ke nou gen frey gali an nan studio a san avek nou la kom nou toujou dil deja mpanse kenselor se bonom sa ki pral anplase m la mpanse se misye ki gen pou l kapab anplase m antanke yon bes yon bes Yon best se yon best animatè m panse se misye ki pral fè tout bagay yo. Antretan nou pa gen anpil tan nou pral eseye demare ansanm avèk Kency Love m panse se yon bagay konsa li ye Kency Love sa k gen brother pa m m panse ba m eseye jere mikwo a pou mwen la an atandan m pral eseye gade si tout bagay ok pou Kency Love nou va ekskize m an atandan ok. Jan ke nou te anonse l la, nou te di ke moun ki ap nan kay la, ki pral patisipe nan Pa Gen Sekrè Atis, m panse ke se King Kensy, Kensylove, m panse misye nan kay la la. E de tout fason, Kensylove, m panse ke ou lakay ou ansanm avèk zanmi ou, ou nan radyo pa w, m panse ke ou ouvè kò w, se youn nan best atis ou ye, se yon atis ki fè anpil hit egalman, m panse ke Kensylove, bonswa. Bonswa ti bebe a nou anfom wi ti bebe a e bonswa tout moun ki te nan pran ti chèz yo ki te ki te pran radyo yo ki bòch pandan ke nou pral fè entèvyou sa la ki ta chita pou yo koute nou tande sa nou pral di an. Ok pa gen pwoblèm eske je eske kensilòm byen sòti la eske vwa li moun yo tande trè byen paske m pa ta vle pou moun yo ta di ke yo mal tande kensilòm paske sa kensilòm pral di yo pral vrèman enpòtan ok yon moun kapab relem sou 40 82 91 10 40 82 91 10 pou m al gade eske kensilòf li menm li byen sòti la eske nou tande vwa kensilòf trè byen e paske m pa ta vle ke nou gen ti pwoblèm ditou pa e ansanm avèk ki atis sa m pa ta vle pou moun di ke yo pa tande atis sa trè byen e m panse se yon bagay konsa li ye ki Ok de tout fason Kency love fon ti pale moun yo de eta sante a kijan tout bagay ye jisteman kijan ki tout bagay kijan ou wè bagay yo nèt an ayiti sitou nan moman sa avan nou antre pou nou kapab kòmanse. Ti bebe ke gras a Dye ke Bondye beni nou nou anfòm ok nou anfòm nou anfòm devan pè letènèl nou anfòm. Ok men m panse ke sitiyasyon peyi a eske sa pa fè enpak sou menm jan ke peyi a anpil anpil anpil anpil ap pale gen anpil koze k pral pale la jodi a gen anpil bagay pou n di jodi a nan emisyon sa jodi a. Ok pa gen pwoblèm Kenselòm m panse ke ou ka jere mikwo a yon ti jan plis pou nou menm paske ou konnen fò ke popilasyon an li menm li tande vwa w egalman m panse sa vrèman Mèsi anpil medam mesye se pa gen sekrè atis ki rive lakay ou ansanm avèk anbasadè Louis Likency pa gen sekrè atis se youn nan show ki pi cho an Ayiti egalman nan vil kote nou sòti a ebyen Kency Love se li menm ki envite jodia la pa gen sekrè atis se apati de show sa li gon anpil ti zen ke ou pral konnen ebyen apati de show sa egalman li gon ansanm de bagay ke Ou pat konnen 2 atis sa, ebyen jodia la ou pral gen chans pou kapab konnen yo 2 atis sa. E nòmalman m panse ke se Kensylove ki nan kay la ansanm avèk nou e m panse ke se pati se pati pou Kensylove eske ou prè Kensylove paske nou pral balanse la pou kestyon la ou prè? Anfòm wi m wè w la. Si m pa ka chonje ak lè li te kòmanse jwe, m kòmanse fè mizik depi m piti. Men, si m kòmanse ap ba w detay, m pap ka fin pale. Men, ou ka ba yon ti detay, pa gen pwoblèm. Pa gen sekrè atis, se pou sa l la. Nou vle ke piblik la konnen kiyès ou ye answa. A ki laj m premye rantre nan estidyo, oswa a ki laj m kòmanse. Ou kòmanse fè mizik answa menm? Ok, a laj m kòmanse fè mizik, Nale ou la. Ya! Pouki chak fwa m telefone w ou di w pa gen tan pou mwen Komisyon sou komisyon ye mwen pa janm jwenn solisyon Ou di m fò m ta gen anpil kòb e avan pou m ta posede w M eseye viv tankou mouton, mouton, mouton di m se vakabon Pou ki chak fwa m telefone w ou di w pa gen tan pou mwen ye Komizyon sou komizyon yè mwen pa byen jwenn solisyon Ou di m fò m ta gen anpil kòb avan pou m ta posede w Eseye viv tankou mouton Sa nou rive nan 3000 dola. Ok pa gen pwoblèm. Se vreman bon men eske ou sonje mak tenis lan? Ou ka eksize m paske se pa gen sekrè atis li ye. M tande yo sou ou di ou mete yon tenis 3000 dola sou li tap enpòtan ke pou popilasyon an li menm li konnen l. Yon adidas 3 ba. Ok pagen pwoblèm Adidas 3 ba so m panse se tout afè enpòtan a ki laj Kensilor premye rive nan relasyon seksyèl? M pa ka di non la, m pa sonje non la. Ou pa sonje? Bagay sa yo lè w konnen depi w ok nou nou. Pa gen problem justement Bondye pa pèmèt li sa. Kency love m pral baw ansanm de fi la ou pral chwazi yonn nan fi sa yo pou kapab marye ansanm avèl ok m pral baw yonn nan ou pral chwazi yonn nan fi sa yo pou marye ansanm avèl antanke yonn nan fi ki fidèl ki pi fidèl pou ou menm. Ou dakò? Alèz. E Richelle Guillaume, nou gen Blondedine Ferdinand, jisteman chwazi youn nan fi sa yo antanke fi ki plis fidèl ke ou kapab marye ansanm avè l pou ou menm. Pou mwen menm, fi ki plis fidèl. Jere mikwo a. Ya. Si w timid tou nou pa gen pwoblèm, m ap retire kamera de ou. Ya. Timid, timid. A men, an n pale men. Si w fanm ki, youn nan fanm sa yo ki plis fidèl, chwazi youn nan yo pou w kapab marye ansanm avè l. Blondedine Ferdinand Rutshelle Guillaume M pa vle m tap pran tou le 2 men valiz sa m tap pran tou le 2. Paske pou ou menm tou le 2 fanm sa yo fidèl. Wi pou mwen menm tou le 2 fidèl. Ya m pa gen pwoblèm ansanm avè w paske si te ou menm ke ou te kapab pran tou le 2 jisteman si tout fwa ke Fednaelle ta vin lakay ou l ta mande w maryaj kisa w ke wap fè? M tap di non m gen madanm deja bro. Ok pa gen pwoblèm. Kency love eske nou kapab kanpe chwa paske gen yon lòt bagay m wè wap jere sou telefòn ou. Ou di m eske wap eseye depoze telefòn nan pou nou ka kontinye chwa. Paske tout moun gentan konnen w deja m wè anpil moun ap ekri w. Ou wè sa m di w la? Anpil moun ap ekri w. Moun yo fon ti eseye talè konsa m panse Kency love. M panse Kency love pral rete sou nou. Prèv paske ya e kisa ou tap fè menm fednaelle vin devan paske ou konn fednaelle e li vin devan ou li di fòk ou mete madanm ou deyò poul kapab marye avèw kisa wap fè. M tap oblije poze sou fednaelle m tap pran madanm mwen pito men. Pa gen pwoblèm si l ta gen yon atis kap fè rap isi a pou ki ta mouri sou lechan la kote nap pale la kijan atis sa dwe rele. M pa vle kenn atis mouri. Ou pa ka renmen yon moun, ou pa ka rayi yon moun ki kap fè efò nan domèn ke ki ekri, ki vle yon lidè nan sosyete men pou ta renmen mal pou li brother. Pa gen pwoblèm, nan ki klas ou rive? Ah men rive nan filo brother. Ok, pa gen pwoblèm, men ou rive nan filo sa vle di ke ou te pase egzamen an? San kesyon brother. Ok, pa gen pwoblèm. Eske ki matyè ou te pi fò ladan l lekòl? Medam mesye pa bliye ke ou konekte Radyo Metrostar 103.7 la frekans d'or de la bande FM a lè de lemisyon Anbasad Kiltirèl se tou chak vandredi de 5 è 5 pou 5 è 55 se tou avèk pa gen sekrè atis se youn nan emisyon jisteman ki vrèman vrèman anime ansanm avèk atis yo. Eske sa konn rive ke ou fè bezi nwa pou yon fi? Eske sa konn rivew ou konn fè beze nwa pou yon fi? Beze nwa jisteman m panse ke eske nou kapab di sa men petèt li gen ti kabrit, li gen ti kochon, li gen ti bèf jisteman eske sa konn rivew fè youn nan pou yon fi? Sa poko rive m. Sa poko rive, pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm, eske pafwa ke ou konn mastibe? So ou konn rezon diw la. Ou konn eseye fè ou pa ka fèl. Ok pa gen pwoblèm. Konbyen fwa ou twonpe madanm ou? Sa poko rive menm. Sa ponko rive menm ditou pa m panse se vrèman enpòtan paske King Kency Kencelor pa janm twonpe madanm li yon fra menm. Timoun ti jèn atik anwo anba lavi anbasad kiltirèl. Zen. Yo. Zen zen. Yo. Sa fò. Je mete telefon nan atè. Wè ta lè a se trip nou ta trip. Men kounye a nou li antre nan nan la reyalite. Ok nan te. Nan nan reyalite a. Yes sa. Kensilove se yon nèg ki te pase prè. Le map di bay la si te manti wap tou stope mwen. E si te vrè tou ou pral plis agimante fanatik yo. Paske sa map di yo son pakèt enfòmasyon kem genyen men ou menm ou la ou kapab defann tèt ou konsa tou sil se vrè tou ou kapab dil se vrè ou dakò ou menm ou anfòm ou pa strese men jere mikwo a ok pa gen pwoblèm kensilòv ok pa gen pwoblèm ok kensilòv se youn nan nèg nou kapab di kite pase prè poul te mouri alèz. Kinsey love se yon nèg mwen panse ki fè kite pran 2 zan 3 zan malad e sim pa tronpe m kinsey love tande m kinsey love ou pa beze ri se mwen ou pa gen se gratis se yon animatè ki gen plis enfòmasyon nan men l ok ebyen kinsey love te fè anviwon 2 ou 3 zan malad e sè sike sim pa tronpe m yo te menm kouri lanmò kinsey love alèz e kinsey love kijan w te Etap sa menm kijan w te pase etap sa menm pale avèk fanatik yo menm gade ou mèt gade e jisteman fikse kamera epi tou pale avèk fanatik yo menm etap sa paske gen anpil moun ki pa konnen sa de Kensilòv menm e pale fò Kensilòv. Yo dim ke Kency Love mouri. Mwen menm te twouve sa trè biza paske lanmò Kency Love te gentan se pou nèg ki te ki yo te menm panse wè lave pou li menm. Aprè ke Kency Love fin manke mouri, Kency Love te rantre anndan legliz Kency Love te konvèti. King Kency, madanm King Kency te rive kite ansanm avèl paske King Kency pa vle travay, men map di w yon bagay King Kency ou la ou kapab defann tèt ou t kite m kite m nan Kency love ok pa gen pwoblèm madanm Kency love te rive kite paske Kency love se senpleman fè mizik fè mizik ebyen madanm Kency love rive kite Kency love paske Kency love Ala kote ki gen moun fou papa. M pa konn kijan pòs sa te fè paske m pa twò rete sou sa. M pa konnen èske animatè k te fè pòs sa se te zanmi m. M pa konnen kisa l te ye paske jounen jodi a se pa gen sekrè atis. Ou konnen jan l ye deja. La se pa kesyon zanmi n ap jere la. Ebyen. Eske se salopri l te di wi sa te fèt vre men sa te fèt vre men Eske li te di salopri epi apre Non li te di fè eskiz li brother Ok se pou menm moun nan se li te di se se se pou se pou moun yo te pataje l pou moun yo te plis al gade l ki fè l te fè sa Ok men se pou moun yo men sa te ba misye pwoblèm la Gen lòt moun, lòt fanatik mwen menm ki kapab chè pwoblèm. Ki di, e paske m fè it la ki ou wè kounya la ou t ap joure m. Ki nèg li ye la? Ou pa gen pwoblèm ou ka nonmen non nan men pa gen sekrè atis. Nou non, nou jis te mete sou liy nou, nou pa pale de non moun nou. Ok, ok. Animatè a ka kanpe, ka. Ok. Ka bouke nonmen nou, mwen menm non. Ok, nou pa gen pwoblèm. Animatè yo, animatè a, animatè a jiska prezan toujou tou. Li gen sete bagay l ap fè toujou. lè map pale avè w. Ok ok men la pa egzanp m dakò ou ka nonmen non polky polky se yon gwo sipèsta nan peyi ayiti yon gwo atis tout nèg konnen l tout moun konnen l polky gen kòb li li yon gwo atis li ye ou ka nonmen non m pa gen pwoblèm avè l polky se yon atis li ye koko lè map pale ansanm avè w on dirè kap Pa lwen nou kèk Ok pa gen pwoblèm Kenselòf. Kenselòf pa antre danble nan nan enfòmasyon ok. Senpleman ke ou mete yon presizyon. Wi mwen gen presizyon sa sa fòm kanpe. Ou mete yon demòl jisteman. Fòk misye konnen ke son sipèsta lap pale avèl. Fòk misye konnen ke son sipèsta lap pale avèl. Pa gen pwoblèm. Ti bebe èske se ou gen pou te vini. Pa gen pwoblèm Kenselòf. M panse ke swadizan atravè de ri jisteman Li gen yon pakèt moun ki yo ta vle fè konprann ke Kinsey Love se yon nèg tèt li bon pase sa. Jisteman, ou nan anbasad kiltirèl, ou nan pa gen sekrè atis, mwen ta vle ke pou retire mit sa, m pa konnen tou, èske vrèman popilasyon an li menm li gen rezon, si l gen rezon w ap konfime l, si l pa gen rezon mwen ta vle ke ou retire mit sa nan tèt yo, paske ou konnen ke mwen menm m pa poze kesyon an fonksyon de mwen menm. Mwen poze nan fonksyon de sa ki ap pase ap travè tèt ou. An avans. Banm diw ti bebe. Ya. Gen de moun menn. Lè yap di sa yo lè. Mph. Ou pa pale fò paske kesyon sa vreman enpòtan pou mwen. Ou konnen sa toujou rive menn. Depi ou. Menm ke yo pa pale, yo gen moun a yo yap voye. Ok. Wap di atis ou a nan tèt. Menm ke yo pa pale, yo gen moun a yo voye vin di. Vin di. Sitou lèm lage yon bagay sou Facebook oswa sou Instagram tou. Ok. Yo gen moun a yo voye. Sitou sou lè. nèg yo poste m men lè nèg yo te kòmanse poste m nèg yo m pa konprann yo m pa konprann yo se nan zòn nan yo leve ak yo m pa konprann ayisyen gen sistèm menn depi w ap evolye nan yon domèn menn yo wè se ou k ap avanse nan menn yo pa p ba w kouraj yo pa p ba w fous non yo wè menm ke yo nan domèn nan tou Pou yo wè si w pase, w a vin pase ake yo pa, w a vin pase ake yon desè pou yo. Epi, yo pito itilize yon lòt moun. Ok. Pou moun pa wè yo, pou yo pa wè yo, yo itilize yon lòt moun. Ok. Fè vye kòmantè anba pòs ou. Ok. Di w betis jan ou vle, sal imaj ou. Ok. Fè tout di vye koze sou ou pou moun pa kwè ke se. Bon atis wi epi se sa map fè ti moun. E tout moun kap tandem la kap gadem la tou bonè. Mesi mvle fè sa tout moun ni moun kap fè ni sak pa atis ni moun ki atis ki fè youtube mesi sispann fè sa. Ok. Se mwen se yon atis. Paske lè ke wap li kòmantè sa ou menm kijan ou santiw answa? Mwen bon mkonnen tu vas ou konnen tou depi ou Paske la li menm ou di ke nèg yo gen ti mantalite sa paske nèg yo te soti nan ti zòn. Ou pap janm wè yon nèg pòtoprens men yon gwo sipèsta ou poko janm tande l. Map lage gade tout lage nèg ti chèn yo te poste m nan. Map gade kò kòmantè men Steeve Jay Brown la, Woody Woodboy e Carel Pèt e Jay Berry men. Ti Fana Ayiti men. Map gade kòmantè Pa gen pwoblèm mwen. E Kensilò, sa vle di ke moun ki di ke ou fou a, fè, sa vle di apati de jodi a la, pou mwen menm, yo mèt retire sa nan tèt yo. Ah, monchè, amèn. Paske Kensilò pa janm fou, li pap janm ka fou. Jamè, monchè. Jamè, monchè. Jamè, monchè. Pa gen pwoblèm, m renmen sa ansanm avè w. Moun fou se wòch li, wi, brother. M renmen sa ansanm avè w. Èske moun sa yo ki di ou fou a, ou menm ou rayi yo? Maladi a ee map tann la men ee patnè kote konsa map tann la m wè ki sa lap dim nan anpi l dim li kilè pou m fèl anpi map tou lage misye map tann misye konn ee kisa lap dim blòdè anpi malgre sa ou konnen tout sa w ka fè tout sa map fè yo menm se ak fòs mwen m te fè yo pa yon moun te banm menm pa yon moun te banm kòb pa yon moun te banm anyen menm tu wè m kanpe nan gem nan la. Poukisa sim tande yon bagay atravè de ri jisteman mwen rele atis la mdi atis la men sam tande kounya atis la li menm li kapab defann tèt li ok pa gen pwoblèm e e e stil de wi jan ke nou te dil la eske ou santi ou vrèman adapte ou avèk jan ke ou chante yo. Mwen janm kem chante yo brother pam m kreye yit ok tande frèm m kreye yit m pa fè bagay pou pa yit e e e kounya ki mesaj ou kapab voye bay Se toutan konnen map fè mizik de mandem missis nou pat janm wèm kòm ka pase a lèsa tande kon yo kon kèt kèlke pwomotè kòmanse pataje pòtopwens lòt kote tou miyami kèlke swa kote te ka ye a kòmanse pataje kèt gen medya patajel pou yo fè yo wèm nou gen pwoblèm ak sa mesye pou dat sa kòm poko te Ka e kon m poko te ka pase ou pat janm wè mesye. Ok sa vle di ke mesaj la wap voye bay nèg yo sa vle di nèg yo sipoze kreye menm jan avèw pou yo fè yo. Kreye wi sa kreye pou kreye epa kreye pou kreye monchè ou fè yon premye wè li pa bon men fè y panse fè mete estrateji w deyò blòdè pam. E an an banm poze yon dènye kesyon. Li genyen Kency Love jisteman ki te bay lajan pou ke nèg yo te kapab reyalize yon kanaval, kanaval King of Stars sa. E Kency Love se 2 ba sèlman l chante nan mizik la. 2 ba l di ki fè senp la. E se Kency Love ki te bay tout kòb la. Bay sa m te pale sou li sou nan entèvyou m te fè avèk. Sa toujou fè, depi moun nan pouvwa pou li toujou vin gran bae pou ka, sa toujou nan pou moun nan toujou entimidew nan sa wap fè men li minimizew pou li toujou fè ke yon lòt moun ki pa rekonèt ou lè ap tande ou, ou pat janm anyen. Men men m panse ke, men m panse, sa pat janm vre. Se ke l gen yon dènye mesaj ke ou pral pase pou tout fanatik ou yo, ou di mwens pou tout moun k ap tande w la via pa Facebook, ki sa li ye? Ok. Mesaj ke m ap, m pral pale sou peyi a, mesaj ke m ap ba otorite nan peyi a tou, m kòmanse nan otorite anvan. Pou ki sa m kòmanse nan otorite yo? Ok. Peyi a gen anpil pwoblèm nan moman sa la, peyi a malad. Ok. Peyi a malad, tande, peyi a malad, maladi a. Ok Peyi a malad paka trete. Ok Tande peyi a malad paka trete brother. Tout otorite nan peyi a se pou konsyans deta nou. Ok Eta peyi a de tèt nou. Ok E ti moun nap leve nan peyi a mesye fon bagay pou peyi a nou chanje peyi a. Ok Menm bezwen ale potoprens la mpaka ale akoz de pwoblèm peyi a potoprens se moun yo se strès yap jere kounya nan moman sa la. Ok Mwen menm se mizik mfè. Sim bay potoprens kounya sa mwen fè kounya la jis ta mwen chita nan kay moun. E se se revolisonè pòtoprens la. Se chita m pral chita ak lòdè pa m. E se moun yo pap gen lajan pou y ale nan pwogram pou yo pou yo pou yo enjoy yo blòdè. Mezanmi pran konsyans de jan peyi a eta nou e mesye chanje chanje mantalite peyi a mesye. E tout me mesay ankò m te ka e. Paske lè a gentan rive sou mwen la. Dènye mesaj m te ka ba moun k ap tande m la ka e e k ap gade m la tou e. Si w ap fè yon bagay nan lavi an, fò pa kite moun dekouraje w. Sa w fè a, toujou ke yon jou ke l ap pote fwi kanmenm. Men ke moun ap bay vye koze sou te lane pase. E m gen manadjè m tou m ap salye l tou ki pote pwen sa a. God la, God la, respè pou ou Pòtoprens. Misye Jux Bòtena ki ban m konsèy la an atandan toujou. m te ka m te ka gen gen anpil moun k ap pale m m te ka gentan demoralize men akòz de misye tou misye ban m konsèy di pa okipe kèt moun se egri de it la de egri de it la de egri de it la m jis kanpe m tande konsèy misye tou men la menm gen kèt e Nan tan ti tan. Konnen sistèm Ayiti se pwoblèm li menm. Ayiti se tèt chaje. Ayiti se Ayiti bloke menm. Se peyi nèg yo bloke nan peyi a. M pa konnen ki sa k ap fèt nan peyi a mesye pou nou debloke peyi a. M bezwen m bezwen pase mesye. M bezwen pase m pa ka pase. Se nou kenbe peyi a nan gòj menm. Lèm moute poto pwese fò bay e bay nap barem ok sa nap di nan peyi a moun nan kèlkeswa moun nan ite a kote ou ye a kote ou chita lakay ou la lage peyi a pa fè kout fil anba pou evre moun kraze peyi a mesye peyi a se pou nou ye m bezwen pase tou mesye m bezwen gen kòb oh mesye m nève mesye ah bon va tèt mwen pase nan radyo de tout fason kensilòf se te yon gran plezi ke mwen te ansanm avèk kensilòf. Nou pral bay 250 goud minit la, paske lè a gentan rive sou nou menm la, li gen anviwon de kèlke segond nou pral pran la, rele m sou 40 82 91 10, se moun sa ki rele an premye a se li menm ki pral gen chans genyen 250 goud paske yon moun gentan rele la, se vrèman enpòtan, alo? Alo alo. Ya, kote wap tande m la? Legrand ki ka siyen dim. Ok pa gen pwoblèm Legrand se Legrand ki gen chans genyen 250 goud nan show a ki patwone pa EAC Ecole des Arts et de la Communication mèsi anpil pa bliye ke nou te gen nan pa gen sekrè atis se Kensilor yon nan atis ki fè anpil it ki fè it nasyonal li yon nan atis ki trè trè popilè nan vil sa ebyen ke misye ap fè anpil pale de li la Mesi anpil ansanm avek staff radio a mwen pa kap rapel anko mesi anpil ansanm avek staff radio a ki se radio metro star spesyalman ansanm avek notre direktè Erol Mon Fiston se yon nan neg ki vreman ap panse pou nou menm pou nou kapab avanse pi devan non pam se diplomat Louis Likency mwen toujou gen yon studio avek.